Pozisyon nou pa rapò a demand ke Konsèy dè Minis, Premye Minis defakto fè, nou baze l jisteman sou listwa peyi a e a pati de konjonkti a nou di e jan n te di a sela 1 an men kisa ki pou fèt. An 94, lè te genyen entèvansyon militè, yo te ranvwaye lame e fòs militè yo te di yo t ap ale rekonstwi lapolis, mete sou pye lapolis e ke lapolis sa a te ka jwe wòl la, yo t ap akonpanye l. Nou pase plizyè konpozant Depi mi po nu, minu, rive jis nan minustah, lapolis la, li rive, li pa kapab fè fas a reyalite a. E lè lapolis pa ka fè fas a reyalite a, genyen de gouvènans ki vini, yo mande an kote de lapolis la, mete sou pye lame a. Paleman an te mande l. Gouvènans vin mande l, prezidan mande l. Malerezman, fòs etranjè yo pa janm ede vrèman nan rekonstwi fòs sekirite nan peyi a. Ki fè ke Minustah fè anpil tan, 7 milya de dola depanse, nou soti nan Minijus rive nan sa nou gen kounyea bidu e nou wè ke fòs sekirite ayisyèn nan li pa rekonstwi jodia gon ti efò ki te fèt pou ke ou te gen yon briyon larme e lapolis la pou te ranfòse e nou wè ke jisteman gen pwoblèm toujou. Men a pati de pwoblèm sa yo, refleksyon ke nou te fè nan nivo pen nan, se te mande, se te premyèman, pwopoze yon plan de sekirite nasyonal, pou ke nou te ka ranfòse enstitisyon ki se lapolis e lame, pou ke nou fè travay la, paske se la nou te bezwen rive. Fòs sekirite entèvansyon etranjè yo, yo pote yon sekirite de fasad. yo pa pote sekirite ke n bezwen. A chak fwa ke ou pa rezoud pwoblèm sa a, ranfòse enstitisyon de sekirite yo, ou ranvwaye kriz la e l retounen pi grav. E jodi a, kòm de fèt, kriz la retounen pi grav paske premyèman, fòs sekirite ki te la yo pa t janm ede n rekonstwi enstitisyon de sekirite E jodi a, ou gen yon premye minis defakto Ariel Henry ki refize yon plan de sekirite anti gang ki ta pral bay rezilta apre 3 mwa. Bon admeton ke li te di ke o nivo de pèn li te refize l paske nou pat siyen akò a, gon majò dè fòs zame ki di ba li 2 char daso, ba li yon elikoptè, ba li dè minisyon e nan 2 semèn lap rezoud. Yon majò kap touche wi. Yon majò kap touche kòm majò ki nan lame a la a ki mande l avan yon 18 novanm. Men nou pral gen 1 an la a, anyen pa bay. Donk pa gen okenn efò ki te fèt pou te yo te jwenn yon solisyon nasyonal, ni plan de sekirite anti gang lan, ni ranfòseman de lame. Jodi a nou rive nan sitiyasyon sa a. E a pati de la, jisteman, premye minis defakto a, li refize solisyon yo, kounye a li mande ankò entèvansyon militè. L ap retounen nou nan 94? Èske se sa k vle di ke pèp ayisyen pa bezwen rale yon souf anba gang yo? Wi, pèp ayisyen bezwen rale yon souf. Men solisyon sa a ki se entèvansyon etranjè a, li mennen yon stabilite de fasad. Li ranvwaye kriz lan ankò pou nan 5 an, nan 10 an nou rekòmanse menm jan an. L ap detwi enstitisyon nasyonal yo, l ap vini l ap ba yon sekirite de fasad, tout moun ap panse yo bon, men apre 5 an, 10 an, n ap remake nou pa gen okenn enstitisyon, kriz la toujou pa rezoud e nou vin nan pwoblèm pi rèd. E se poutèt sa, nou menm, nan pen, nou rete konsekan. Nou di, 1 Enstitisyon nasyonal yo, ki se lapolis, ki se lame, se yo pou yo ranfòse. E se poutèt sa, asistans ke nou mande, ki ka rezoud pwoblèm lan, ki ka ede sitwayen an, se yon asistans despè e de materyèl. Yo kòmande de materyèl Kanada. Olye ke Kanada voye pitit li vin batay pou nou, voye materyèl yo pou nou. Voye materyèl sa yo, nou gen 12 milyon dola deyò. Voye materyèl sa yo, nou pa gen pwoblèm, nou gen dè espè nasyono, ba nou espè entènasyono. E pi, n ap ranfòse polisye yo. Gen dè peyi an Amerik Latin ki te batay avè nou, ebyen, jodi a, yo ka ranfòse lame a. E dè ke, m pral di nou, dè ke yo ranfòse lame avèk materyèl ke majò a te mande a, dè ke yo ranfòse lapolis avèk materyèl nan che a, nou pa bezwen 3 mwa pou n rezoud pwoblèm lan. E lè sa a, pwoblèm lan p ap gen yon sekirite de fasad. ap gon sekirite pèmanant paske enstitisyon sa yo ki se lapolis, ki se lame yo pwal kapab asire sekirite a pandan dizan, pandan ventan, pandan trantan, nou pap tounen la rize jisteman de lentènasyonal pou tout tan nap mande. Gon pwoblèm ki poze kounye a e sitwayen yo bezwen sekirite nou konnen Men nou di, nan 3 mwa, si w ranfòse enstitisyon yo, si w mande l, si w met an egzèg plan, ou ka fè l. N ap repete l depi 1 an. E apre, jisteman, ke w fin bay sitwayen yo souf, w ap ka òganize peyi a pou ke ekonomikman, sosyalman, peyi a ka mache. Men sa k rive jodi a, gen yon batay pou rete o pouvwa. E premye minis la, li panse ke lè l mande twoup, Piske moun yo nan sitiyasyon ekstrèmman difisil, ebyen li pwal pwofite de sa pou yo rete. Dayè nou wè gon politik di fèt akonpli ke gouvènman defakto sa fè. Sa l fè, li retire gaz la sou mache, pa gen gaz, yo monte pri a disèt otè pou yo ka aksepte pri 600 goud li a. Jodi a, li pa okipe de kesyon sekirite, li pa okipe de plan, li pa okipe de kesyon de materyèl, li mete moun yo, y ap akile moun yo pou ke jisteman lè fòs etranjè vini, moun yo ouvè bra. Sètadi ke yo devlope yon politik de fèt akonpli, mete n devan yon sitiyasyon pou a chak fwa ke pèp la rive, se kankou m gade w, se yon delivrans ki pote pou li, e delivrans sa a se pa bon delivrans lan, paske delivrans sa a se pou yon ti bout tan, Le pays a pas recommencer nos problèmes. Est-ce qu'on paye qu'à a une crise chaque jour On ne paye pas qu'à ajouter crise. Lorsqu'on ajoute une crise, la crise redevient plus forte. Et je dis encore une fois, au niveau de peine, nous dit ça. La solution, c'est aider l'armé, la polis, konsolide yo por le materiel, notamen de Kanada, sil de kabaye materiel yo, e gen d'ot peyi, sil de kabaye l'armé materiel. Dezyèmman, nou nou pare pou gen des espè ki vin travay espè nasyono yo. E sesi, mwen asire ke nan 3 mwa pèp la l ap gen yon souf, e lè sa a, nou p ap genyen des redevances anvè des troupes entènasyonal ki ka vin gade kesyon de richès nou, ou p ap gen ni vyòl yo, ni vòl, ni jisteman de bagay ke yo pral enpoze nou. Sonje byen. Prezidan Aristide ap vin an 94 kòm se twoup yap voye yo di fòl asepte plan liberal la toujou genyen dè zenterè ki mache avèk sa yo jodi a nou konsyan e nan penn nan nou di sitiyasyon popilasyon li inakseptab li paka ret konsa bandi ap antre lakay moun men mezanmi ba nou Ba n lè mwayen pito non. Ba n lè mwayen. Ayisyen an kapab. Ayisyen an pa enkapab. Enstitisyon nou yo kapab. Toutotan ke n pa ba yo mwayen, se lan sa y ap rete. Toutotan ke nou pa ba yo kòb entelijans lan, lapolis, lame, se nan sa y ap rete. Donk jodi a, y a un responsable. ki mennen nou la a, ki fè ke n ap vale yon sitiyasyon ke n pa vle, e nou panse ke jiska prezan il nè pa two ta, e la polis, e lame, si yo ranfòse yo, si yo ba yo lè mwayen, yo kapab, e lè sa a, Ayisyen p ap viv dan le dezonè, dan l endinite, paske n ap ka rive soti nan pwoblèm lan, e soti nan pwoblèm lan pou tout moun, pou ke jisteman nou ka viv an sekirite.